M salye tout pèp ayisyen an kap tande nan moman sa a, kap gade tou. E nou twouve nou nan yon sitiyasyon nan peyi a kote nou egziste men nou pa viv. Nou se yon pakèt moun ki lage pou kont nou kote gen yon pakèt dirijan ki pran yon pouvwa kòmsi ki akapare l kòmsi pou yo regle afè pèsonèl yo ke yo bliye si lavi moun egziste. Nou gen entènasyonal la kap pase nou nan betiz, yon lò tande se bato, yon lò tande se avyon, yon lò tande se cha yap voye, yon lò tande se nan yon lòt peyi yap remèt sa. Nou ap mouri pa pil e pa makòn nan kominote a, kote nou vin rive yon moman, gen moun ki leve kap bote ki pa gen kote pou yo ale, gen moun ki gen 4, 5 timoun, yon chanm kay li pat abitye viv nan sa, kote ke. Nap fin mouri grangou ap tiye nou mwen menm m son chofè moto map viv nan pozisyon ma pitit mwen m gen madanm bagay yo endiyan ou wè ou lakay ou nèg la ap mache pou ou lakay ou poul tiye ou menn son pa nan ansanm avèl map mande andre michèl e e e nèg ki te senatè kòman l rele ankò e pa li menm non map baw nonl wi e e sak te di kou jovenel a. pale Steven Benoît k te di ke lapè ap renye mezanmi map mande nèg sa yo kote konsyans yo ye k te di ke nap rejwenn lapè a nou bezwen lapè a paske nou se moun mezanmi yon peyi ki di ke li endepandan kote ke nou tout nou konnen nou ap viv nou ka nou ka mwen menm m pa mande leta anyen mwen menm m son jèn gason aprè lekòl peyi a pa ofri m anyen m chwazi pran pi pran moto pou m chache lavim m pa. pèsòn wi pèsòn kote ke si map woule moto a m pa espere ke map antre lakay mwen ou konprann sa m di w lan mwen m mande nèg sa yo kote yon ti konsyans moun m bezwen pou yo ta gon ti yon ti kras sans imen an ki ta manifeste nan yo pou yo wè ke nan kisa yo mete yon peyi zam peyi a pa fè zam mwen menm èske m mwen menm m gon pitit m renmen anpil m pa pral dakò pou yon nèg vin pote yon zam ban mwen pou m al nan pou m al antre nan gang paske m konn depi zam nan nan men m demen si Dye vle se mouri m pral mouri menm nèg ki te ban mwen l lan. ap gen yon lòt nèg vin fizye m ankò. Ou konprann sa m di w lan? Mwen menm m ap mande nèg yo eseye, eseye analize konsyans yo. Van kote bal sa yo ap soti a pou yo wè si yo ka rete van sa a. Zam nan gentan nan men nèg la, se yon vye bout fè li li, li pa jwenn bal pou l met ladan l. M konnen ke lap jete l on jou, ou konprann sa m di w lan. Mwen menm m pa mande pou pèsòn mouri pase nou tout se moun, m ta renmen son konsyans moral ki pou manifeste kay chak grenn jèn parèy mwen pou yo di bon mwen menm nan sa m ye a m pa vle ladan l ankò. Ou konprann, vin gate nèg yo a dwòg, kote nèg la li pa pran lavi m pou anyen. Menm lè m ta pa la nèg la la on zam nan men l, misyon l se tiye m, detwi m. Kote mwen menm map viv la kounya la se kay moun map desann. Menm lè m anvi fon bon pete pa respè figi nou m pa kapab paske e kay moun mwen. mwen ye, m kite kay mwen, m redi fè, ou wè sa m di w lan? Mwen menm m mande, m mande Ariel Henry, ou wè w pa kapab, e pa mwen k te mete w, dayè e pa mwen ki pou di w ale, jan w te pran l lan, ou te bezwen yon bagay, li nan men w, ou wè, ou se yon pap, bon m pa menm trete w kòm yon papa paske men yon van m wè k mennen w la la se m pa konn kòman w fè la, ou konprann? M vle ke pou w wè ke plas ou pa la, e, e, e si se yon konsensis y ap kreye pou peyi a gen yon moun omwen k kapab fè l mache, pase. Ayiti pat konsa, kounya la m leve a 500 goud nan menm m paka menm prezante l devan w chodyè pou m manje ou konprann sa m di w lan nou bloke matisan nou bloke matisan pou manje pa rantre lè manje peyizan yo pa rantre nou mete diri liks m antre nan yon makèt m a 500 goud m a 1000 goud nan menm m al pran ti pri yon ti katon vyann pou mwen menm m paka achte l zanmi m ou konprann sa m di w lan moun yo mezanmi fè yon ti konsyen. Pasyans nou mache non mezanmi bay peyi a yon souf non tout kote bri bal mezanmi pèp la ap fin mouri pa pil e pa makòn tanpri souple mezanmi fò fè gras pou ayiti non mezanmi gen anpil jèn ki anvi viv nan peyi a se sa m tap di nou mèsi. fè nou chita la toujou. E la m vann, m oblije rete nan kote m vann nan. Men menm sou ke m yo menm materyèl nou mande pou yo ba yo, ba yo elikoptè, ba yo ba yo pi gwo materyèl ke nèg yo pou yo ede ede pèp la soti anba sa yo ye an, sa nou ye an. Depi kilè w di nou kite lakay ou? Depi 4 semèn. E 2 timoun?